Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon fòm di nou byen ke jodi a se 2 desanbre 2022 e ane sila rete 9 jou pou li kaba nou prale an 2023 nou konnen a chak fwa ke fen ane rive se petèt yon moman pou chak grenn moun poze tèt yo ansanble de kestyon paske e Kant se fen ane, ou ta toujou anvi di tèt ou ke, ben, ekoute, se yon lòt ane ki pral vini, se tranzisyon, ki sa m te fè an tèm de bilan? Men pou chak grenn Ayisyen ki nan peyi sila, ou kapab poze tèt ou kestyon pou dir ke, waw, ane 2022 an, se te vrèman triste. Sur le plan ekonomik, sur le plan sekiritè, sur le plan sosyal, e nan tout domèn yo, m ta kapab di, se te katastrofik. Ben wi, e. Kounye a w ap poze tèt ou kesyon pou w di, ki sa m pral fè an 2023? Paske peyi sa a, nèg yo pa ban m chans pou m fè anyen serye ladan li. Tout jèn ki ap fè efò nan peyi sila, ebyen se kòm si se yon tou w ap kreze pou w foure tèt ou. Bagay yo grav. Antouka se nou menm, malgre bagay yo difisil men ekoute, fò nou fè dèzefò. Fò nou Nan mwa desanm sila a, nou vle ede kèk moun. Dèjò nan difikilte e moun ki nan Pòtoprens tou ki nan zòn defavorize yo. Pa egzanp, lè w pran yon seri de moun ki rete nan Vilaj de Dye, ou pran moun ki rete nan Gran Ravin, ou pran moun ki rete nan Site Solèy. Sa nou jwenn, n ap voye ba yo. Kounye a w pral mande tèt ou, kòman moun sa yo ap fè jwenn èd sa yo? Ebyen ekoute, nou genyen de pwòch ki yo menm sur plas. Pa egzanp, si m pran. zòn kote m te rete. M gen moun la ki toujou byen avè m. Si m pran zòn Site Solèy la an jeneral, gen anpil zanmi la. E nou menm nou konn ale tou. Petèt gon seri de zòn nou pap riske pou nou al pote èd la. Men nou kapab parèt nan zòn nan nou bay entèmedyè lan èd lan li menm poul bay li an retou paske si nou nan al bay èd epi pawòl la pral pale di rèl prod ap bay èd nan tèl zòn kounya la sila yo ki pa renmen w nan kapab parèt epi yo di bon nap tou regle afè nou ak misye bon antouka voye sa nou kapab nou mete yon nimewo pou sila yo ki an ayiti ki ta vle ede chase nimewo kapab jwenn nou pa moncash. Ok e Numero moncash la nou wè li se 48 48 78 04 epi pou tout moun ki nan entènasyonal la ki ta vle fè transfè ki ta vle voye eem par yon numero kont ebyen nou mete numero kont lan pou ou men ou kapab rele nou tou pou jwenn plis enfòmasyon si wap fè transfè oubyen si wap voye sa ou gen nan numero kont. Fò n di ke bagay la vrèman difisil. An nou eseye kontakte responsab bank yo pou n ta wè si se vre paske e de plizyè enfòmasyon sa li t ap sikile atravè lè rezo sosyo kòm kwa yo ta mete yon ti bagay sou Jean Henry Céant nan peyi Dayiti. Li t ap bon konsa. Li t ap bon. Men gen yon lòt nouvèl. Lòt nouvèl la se ke mwen je kwa ke sa va ètr yon kou dur pou John Colem Morvan, Joel Khaoli. Libere. M pa kab ba nou plis enfòmasyon de sa. Paske gen anpil foto ki rive jwenn nou. Gwo dispozisyon, Joel Kaoli, a travè Jacmel Info. E pwi, y a une petite vidéo pour vous, ça dure environ une vingtaine de secondes. Tèt chaje. dcpj, pou detansyon ilegal zam de gè ak minisyon. Swit ak enfòmasyon ki ta fè kwè gen yon kagezon dwòg ki te debake nan Marigo pou Joel Khaoli, gen yon ekip ki an detachman nan BLTS ak dcpj ki akonpanye ak gad kot ki te depeche nan Jakmèl yon mannyè pou kapab al pèkizisyone plizyè espas nan jiridiksyon Jakmèl la. Joel Kaole te gentan pase nan dcpj. Bon Morvan jèt pou ou eske Joel Kaole byen libere oubyen eske Joel Kaole mal libere? Nap swiv. Enfòmasyon konsènan Site Solèy, Genyen 2 moun ki mouri nan Site Solèy yè Sa pase nan zòn midi. Mwen te la tande. Mwen te la. E mesye banm di nou. Tout otan RL prod sou rezo sosyo gon seri de krim piga nou janm fè yo nan site a. Depi nou fè krim sa yo yap toujou vin jwenn mwen. E mwen dezole pou nou. Gon chèf gang ki nan je nèf. M fè plizyè emisyon sou li deja. E mwen mande Iska pou fon pale avèk misye paske nèg sa li menm menm rad sou kòl li vòlè. Menm pwòp fanmi l li touye. Mesye sa a m kwè li rele dwèt dous. M ap vini sou li pi devan. Tande byen sa k pase a. Genyen 2 jenn gason ki te sou moto. Polisye bim yo kanpe nèg yo. Yo pa kanpe. Men. Tande byen wi! Nèg yo ta tire nan direksyon polisye yo. Ebyen, apre sa nèg yo vin pran direksyon Kafou Vensan. Pase pa baryè fè. Tande byen, genyen nèg je nèf yo ki te nan zòn tè nwa. Yo tande katouch. Tout nèg ki nan va boulva ameriken an gen tan pran dispozisyon. Ebyen, mesye yo pèdi polisye yo. N ap pale de nèg ki t al fè zak yo. Yo monte yon kamyon siman, ebyen yo gentan jete yo. Kounye a men sa k pral pase, te gen 2 jenn gason ankò ki te sou moto ki wè aksyon an. Tande byen wi! Yo kouri kite moto a, yo rantre nan yon riyèl pandan aksyon an fin pase. Mesye yo pral pran moto a, ebyen genyen kèk nèg je nèf ki parèt. sou ti jenn gason sa yo. Yo di se yo ki vòlè. Atche! Gen youn nan mesye yo ki di, Mwen pa vòlè. Mwen rekonèt Alamòd. Misye se chèf betrez. Ebyen, Alamòd di mesye yo, Pa tiye piti a. Piti a pa vòlè. Piti a di nèg yo, Mwen fèk tèmine etid mwen. Se nan lekòl kretyen lan Mwen te lekòl. Ebyen fò m di nou byen ke pandan Alamòd ap pale ak nèg yo, nèg yo te anvi pwente sou Alamòd. Men tou sa se paske nèg yo di yo rekonèt Alamòd. Epi tou liy baryè fè a nan blòk B 13 lan se sou kontwòl Alamòd li ye. Ebyen ti Ènso parèt. Li rale piti a, li ba l yon bal tèt. Sa w tande a? Chen an gentan vini. Alcindor gentan vini. Ti Katel gentan met pye l atè tou. Nèg yo sakrifye 2 ti jenn gason yo ak bal. Ebyen fò m di nou byen ke nan an pete bal, gen yon bal ki frape nan mi an ki al frape bò vant chen mechan. Alamòd tou vire, li chita nan baz li. Ebyen, bò twazè a, pral gen anpil pale anpil sou dosye ti mesye sa yo. Bò twazè aprèmidi, pou jan nèg yo tire ti jèn sa a. Paske, ti mesye yo, yo pa vòlè, daprè sa moun nan zòn nan fè konnen. Mesye yo tèlman wè bagay la lèd, yo pran piti yo, yo boule yo. Pou anpil moun ki konn zòn sa a. nan zòn yo rele kokorat la, zòn Twitye a. Tèt chaje. Nou wè foto youn nan piti yo? Yon ti jèn? Men kòman moun ap mouri nan Site Solèy nan yon fason abitrè, ilegal. Sa vle di, e m pral di nou pi devan, nèg ki fè aksyon yo, nèg ki t al te vòlè gaz la, se nèg Jenèf wi. E dwèt dous wi. Dwèt dous al te vòlè. Kou a pa pase, li tire sou lapolis, apre sa li ale, kounya la, dwèt dous se sòlda je nèf. Kounya a, men sa k vin pase an retou. Se tris, humm. Kounya la, an n di tèt nou ke sa k fè nèg yo gen lè touye piti a, se paske nèg yo pa respekte alamòd. E yo pa ba l respè paske alamòd te di mesye pa touye piti an. E se paske an 2018, Lè batay la te fèk demare, a la mòd pa t alye nèg plenn lan. Li te alye Gabriyèl. Ebyen se anpil presyon ki fè a la mòd vin poze l paske nèg yo te vle touye l. Ebyen a la mòd oblije repliye, li vin alèz ak nèg yo. Men nèg yo toujou vle pou a la mòd al nan gè. A la mòd pa janm ale. Ebyen se tout rezon sa yo ki fè Pitya pèdi lavi l paske li di li rekonèt alamòd e nèg yo pa gen ankenn respè pou alamòd. Tande byen, pandan m ap pale de dosye sa fò m di nou ke avoka ki sou dosye Danov lan li fè bak, komisè a repliye sa k te bezwen pran kòb pou libere Danov lan paske dosye a te gen tan sou rezo sosyo, dosye a te gen tan pale sou RL prod. N ap tounen sou menm kesyon sa. Tande byen, sa k pase nan site a m panse ke fòk Babekyou Fok Isca, fok chen an chita ansanm paske se neg sa yo ki 3 gwo tet nan site a. Genyen tou Koman il s'appelle Tayson, Matyas. Fok nou fon chita pou nou konprann sa kap pase nan site a. Men sak ki konsène la plenn li plis konsène Isca. Paske se Isca ki li menm m ta kapab di kwafe. Tout nèg sa yo ki nan plenn nan. M pa kwè bagay sa a ka pase pou Isca pa konnen. E Isca, si w konnen, m pa kwè w kapab aksepte pou moun ap mouri konsa paske si e te lakay ou nan Belekou, moun ap mouri ilegalman konsa, arbitrèman konsa, m panse ke w t ap pran dispozisyon. Se pa vre? Kounye a la a, men sa k pase a. Se pandan nèg yo fin fè zak lan, y ap konprann ke mesye yo te inosan. Yo pran yon kritè, yo di sa k fè yo touye nèg yo, se paske vòlè yo te ak yon woud nwa e ti jèn gason an te gen yon woud nwa tou. Yo pa menm kite ti jèn gason an fin pale, yo touye li epi yo voye l jete nan kamyon fatra. Bagay la tris anpil. Fò m di nou byen anpil moun kriye. Men. Mesye yo mouri yo mouri nèt. Men si nèg yo te bay Alamòd respè, si yo te ba l respè vre, moun yo pa t ap mouri devan baz B13 la. Sa w konnen ki reprezante, se yon kamyon gaz nèg yo t al tante pran. Tande byen wi, gen plizyè polisye ki te nan machin. Polisye yo wè aksyon an, yo tire sou machin polis lan, men se polisye bim ki te nan machin lan, nèg yo kouri yo lage moto a. Ebyen nèg ki te vin vòlè kamyon gaz lan, li pa lòt nèg, se nèg je nèf ankò, men nèg yo te sòti andedan pyè 6. Nèg ki t al detounen kamyon an, li pa lòt nèg, se Dwèt Dous ak 2 lòt nèg. Pou nèg yo fè wont sèvi kòlè, yo tire 2 jenn gason sa yo ki tap pase e yo wè aksyon an ki kouri yo tire yo pou vòlè. Yo te dezame dwèt dous, kounya yo ba li zam ankò. Ebyen se misye ki kòz moun sa yo mouri paske se li ki te al detounen kamyon gaz lan. Mesye pa gen wout pa bwa, se dwèt dous ki fè aksyon an. Fòk nou pran bon jan dispozisyon ak dwèt dous. Tande, fòk nou pran bon jan dispozisyon ak dwèt dous. Paske misye ap bay anpil pwoblèm. M pral vini ak lòt dosye sou Site Solèy. Paske mwen panse ke kote m grandi an, kote m leve an, fò m batay jiska la dènyè gout de san m pa gen pwoblèm. Paske m wè leta pap ka rezoud pwoblèm nan. M pa gen pwoblèm pou blòk yo gen bandi. Men ekoute, m pa vle ke. pou lè moun ap pase nan blòk yo pou yo di yo gen pwoblèm. M pa vle pou moun k ap viv nan blòk yo mesye pou n reprezante gwo danje pou moun sa yo. M ap vini pi devan ak lòt dosye. Fòk nou mete devwa nou opwòp. Donal ki nan Jakomen, mete devwa w opwòp. Tayson ki nan blòk Bwaseri nan Nelyo, mete devwa w opwòp. Matyas ki nan Boston, met devwa w opwòp. Iska nan Belekou, mete devwa w opwòp. Pala nèg yo e tout lòt nèg sa yo ki nan plèn nan mete devwa nou opwòp. Paske li pa evidan pou ke yon moun ap viv nan yon zòn epi pou lè l ap gade nou pou l wè se nou menm ki veritab opresè la. Emisyon sila a m panse ke mwen fè eko ak yon Enfòmasyon mwen tande. E eko sa mwen fè a se yon mannyè pou mwen kapab apiye sou sonèt dalam nan paske sa li grav. Pa bliye ke bandi kidnape nou, bandi touye nou, bandi fè nou pase anpil mizè, bandi apovri nou. Si, demen si Dye ve, peyi a ta kapab bon, ebyen m panse ke chak grenn sitwayen kapab batay menm lè w gen yon frè w ki te bandi, bay enfòmasyon sou li. pou nou kapab fini ak koze sila. Se nan sans sa a mwen prale nan Departeman di Nòwès. Mwen mande pou lapolis kapab mobilize. Lapolis nan departeman an, m pral mande nou pou nou ale nan zòn la a tousuit nan vale. Tande ki sa enfòmasyon an ye, genyen bato nan zòn sila a k ap fè vwayaj pou kapab ale destinasyon byensi se Bahamas oubyen Miami. Vwayaj klandesten! Ki sa k pase? Nan vwayaj sa k ap fèt, gen plizyè bandi ki yo menm vin patisipe. Men nèg sa yo se de nèg ki apateni a gwoup 400 Mawozo. Ou wè m pa menm ba nou enfòmasyon an okondisyonèl, se de bagay si. Tande byen, nèg sa yo ki vini nan zòn sila pou kapab pran bato pou ale Bahamas oubyen Miami, Se 2 nèg ki sòti Sen Mak e Tomazo. Nèg yo vini nan blòk sila, yo fè kontak avèk yon seri de nèg ki nan zòn nan, epi yo pral patisipe nan vwayaj sila. Men kòman yo fè dekouvri moun sa yo, move grenn sa yo. Tande byen, nèg yo depi lè yo vini an yo fè yon ti gwoup, y ap pale antre yo, yo pa pale ak lòt moun. Men kòm lè w ap vwayaje, tout moun se pou menm kòz nou la, on est frère. Se sa. Lefètke tout moun la ansanm, Ebyen nèg sa yo fè yon ti koloni, deja sa pote yon sispisyon. Nèg yo vini avèk yon seri de pen. Ok. Men depi lè nèg yo vin a pen an, nèg yo pa janm manje pen yo. Gen yon sitwayen ki bezwen konnen pou ki rezon ki fè nèg yo pa manje pen yo. Sitwayen sa li menm li apwoche li di youn nan nèg yo, ban m yon ti moso pen. Misye di nèg la talè. Apre sa, misye al vire yon kote, li rale yon bagay anndan pen an epi l bay nèg la yon bout pen. Sal rale a se zam nèg yo pote nèg yo mete anndan pen yo. Zam sa yo se m ta kapab di 2 glòk e 9 milimèt. Pa bliye m te di nou ke majorite nèg sa yo sòti nan senmak ak tomazo. Kòman yo pral dekouvri nèg sa yo aparteni a 400 mawozo, nan veye nèg yo gen youn nan yo ki al benyen. Lè misye retire rad sou li pou l plonje nan dlo an. Yo wè gen yon tatouaj ki make 400 mawozo epi anba li make jeneral. Donk sa vle di ke nèg sa yo se 2 nèg ki sòti nan gwoup 400 mawozo epi nèg sa yo yo menm yo pral fè vwayaj la. Ekoute, fò m di nou byen ke sa ka rive genyen nèg ki ale deja paske deja genyen 2 vwayaj klandesten ki fèt e yo poko entèsepte ankenn bato. Yo poko voye moun tounen. Sa vle di ke kapab gen nan nèg sa yo ki ale deja. Sa ki rete yo, mwen, nan non moun Pòdepè, voye yon alèt bay lapolis, pa bliye m di nou vwayaj la ap fèt nan yon blòk ki rele Lavale. Lapolis mete yon fiksasyon sou Lavale paske gen anpil nèg 400 mawozo k ap kite peyi a. Aparaman zam sa yo se de zam pou kapab bay presyon ofondlamè paske nou konnen Vwayaj sa yo se vwayaj, m ta kapab di gwo ponyèt. Ou kapab rive nan yon moman, si se presyon k pou fè w pase, ebyen w obli, ou oblije bay presyon. Men, nou pa vle rive la paske mwen menm m panse ke gen anpil moun ki ap pati, se byen, y ap kite peyi a, yo pral chache yon myeu zètr. Men vwayaj sa a li t ap pi bon toujou ke l pa fèt e ke lapolis li menm li pase a laksyon, li arete tout nèg sa yo. Donk. Lapolis nan Pòtoprens, si w tande nouvèl la, fè mesaj la rive pou departeman Nòwès, epi tout gwoup yo kapab mobilize pou ale nan zòn sa k rele Lavale, epi pou kapab arete nèg sa yo ki sòti nan baz 400 Mawozo, patikilyèman nan zòn Tomazo, epi nan blòk Sen Mak. Lòt enfòmasyon. Nou prale nan departeman de Lartibonit, genyen yon dizèn prezime bandi lapolis mete anba kòd, nan kad yon operasyon ki mennen nan komin Lyancourt. Gen yon dizèn prezime bandi ki jwenn arestasyon yo nan dat jedi premye desanm 2022. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, moun sa yo fè pati baz Gwo Boutèy alye rezo gang Savyen, sa yo rele nèg Gran Grif yo. Lapolis nan yon kòmantè li fè konnen li entèpele yon dizèn endividi Jedi premye desanm nan Lyankou, komin ki nan awondisman Sen Mak. Bandi sa yo se otè plizyè zak malonèt. Yo fè pati baz Gwo Boutèy, alye rezo gang yo rele Gran Grif. Daprè yon kominike lapolis, avan li fè konnen ke prezime bandi sa yo nan gadavi annatandan yo defere yo pa devan otorite jidisyè yo pou kapab reponn kesyon. N ap raple ke anpil bis yo detounen nan komin Lyankou e anpil moun yo kidnape ebyen se nèg sa yo ki alabaz puiske nèg sa yo menm non sèlman yo nan baz la men yo sèvi deklerè mwen kwè ke genyen yon nèg ki konn ap chaje machin tou yo arete paske imedyatman misye fin chaje machin nan epil tou rele baz Gran Grif poul di men tèl machin ki ap deplase al tann yo pou kapab pran yo. Eske w konprann? Misye ap fè yon djòb, ou ta kapab di lè w gade l se yon nèg k ap bat dlo pou l fè bè epi li twouve l tou nan nèg k ap fè move zak. Kenbe la, moun sa yo tou yo pral poze yo kesyon, petèt kapab gen inosan pami yo tou. Men ekoute, si ou la w ap sèvi eklerè ak bandi, ebyen. Lè lapolis arete w li dwe ba ou sa ou merite. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.